Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon pral gen anpil kòmantè pa rapò ak emisyon sila paske a travè emisyon sila genyen 2 enfòmasyon 2 enfòmasyon m ta kapab di ki fè efè yon bonb fè konnen l ap kandida pou eleksyon prezidansyèl. Finalman Martine Moïse se yn fam de kouraj. Nou pral analize tou 2 sòti sa yo. Nou pral wè kisa yo gen dèyè l. Dayè nou gentan wè sak gen dèyè l se yon enterè politik. Men poukwa sòti sa osi to? Pour dire que li vle kandida a la prezidans 2022. Eske li pral vanje mari li? Eske se pouvwa a ki bèl? Se yon ansanble de kestyon nap poze. Men alezi pour les infos. Premye dam Repiblik Dayiti a, alò la près nan peyi Dayiti di ansyèn premyè dam. Bon, m pa konnen si se ansyèn oubyen premyè dam men une première dame reste. Une première dame, n'est-ce pas? Twa semèn apre anons asasina Prezidan Jovenel Moïse, alòske ankèt la li menm l ap vanse difisilman, Martine Moïse, madanm prezidan an, bay yon entèvyou. E se premyè entèvyou Martine Moïse bay, li menm tou ki te gravman blese. Se yon antretyen li bay New York Times, kote li retounen sou lannwit sa, la nuit de cauchemar entre le 6 et le 7 juillet, men presizeman le 7 juillet 2021 a 1 heure du matin. Le cauchemar se nan lè sa li te kòmanse. Kesyon, repons, bokou de sispens. Madanm prezidan ayisyen an, li retounen pou la premyè fwa sou sa ki te pase a nan kad antretyen sila a, sou yon nui orib ak doulè li te wè mari li jou swa sila a, yon nèg li pataje 25 an de vi avèk li, ap agonize. matirize anba je li. Nan antretyen sa a li bay New York Times, Martine Moïse pwofite entèvyou sila a pou kapab reklame èd Lèzetazini nan ankèt sou asasina mari li. Tankou anpil Ayisyen, li poze anpil kestyon. Kòman se fètil ke ankenn blese pa fèt? Pa bò kote 40 nan 50 moun ki te la pou bay prezidan an sekirite, kiyès ki veritab kòmanditè operasyon kòmanndo sila a? Martine Moïse, kandidat a la pwochèn prezidansyèl ap pale. Yon operasyon ki koute anpil lajan e ankenn prevni jiskisi mansyone pa bò kote otorite ayisyèn yo. pa t gen mwayen pou finansye gwo operasyon sila. Li fè konnen mari li te kenbe dinite l, te kenbe tèt fas ak òm rich yo e òm puisan yo, pandan li fè kwè fòk yo ta chache grenn moun obyen plizyè moun ki kòmandite krim sila. Rich oligark, li peze sou tèm sa. Martine Moïse site kèk non, san li pa akize yo dirèkteman. Nan entèvyou sa a, yon long entèvyou, ansyèn premyè dam nan anonse li anvizaje seryezman pou prezante li kòm kandidat a la prezidans. Yon desizyon ke l ap pran apre anpil lòt entèvansyon chirijikal li dwe sibi nan bra li, sa vle di nan ponyèt li ki te blese bra dwa li. kote li kapab sibi gwo domaj nan ponyèt sila. Li site non antreprenè, yon òm dafè, kòm moun ki ta genyen enterè nan lanmò mari li, menm lè li pa t vle lonje dwèt sou li dirèkteman kòm moun ki akize oubyen ki òdone asasina mari l. Elle était un peu voilée à travers ses déclarations. Madanm prezidan an fè konnen se gwo potanta ki gen anpil lajan oligak yo ki kapab finanse asasina sila. De tout fason, Martine Moïse pale, Martine Moïse site non, les oligarques de ce peyi e Martine Moise pral lanse li nan batay e Martine Moise li retounen sou veki orib sila a le maten du 7 jiyè 2021 ki se yon jou dramatik men tout a komanse dan la sware paske Potko genyen klète ki tonbe nan peyi a e 1 è 30 di maten tout kochma yo pral kòmanse. Li viv tout bagay, li pran bal e yo kite l pou mò, sè s kè l a di. Ebyen jounen jodi a la Martine est de retour. E fò m di nou bagay, si Martine Moise kandida a la prezidans, Martine Moise kapab bay anpil pwoblèm. Poukisa? Paske. Pèp ayisyen an se yon pèp ki jenere, ou mèt fè l san bagay. Depi w fè yon bagay ki byen, oubyen w retwouve w nan yon sitiyasyon kote ke pou li gen kè nan men pou ou, l ap avèk ou. Sa vle di kisa sa m di a? Jovenel Moïse se te yon moun nan fen manda li a ki t ap byen kotwaye popilasyon an. Li mennen yon politik pou kapab montre popilasyon an se pa li le pwoblèm. Anfas de lopozisyon, li toujou di ke li prè a dyaloge pou sove peyi sa a. Li toujou lanse apèl bay opozisyon politik la. Donk, pèp la li menm k ap gade, anpil nan yo ap konprann ke le chef de l'Etat il avait de la volonté. E Martine Moïse kapab benefisye de sa. Une femme veuve. Mari w mouri yo asasine l, yo ba w bal e w kanpe kounye a ou di pèp la w pral goumen pou li, ebyen franchman sa kapab yon bèl alyans. Menm si pral gen yon divòs menm yon lane aprè wi men klima a pral favorab pou Martine Moise. E pa bliye gon lòt slogan k ka tounen wi. Slogan Ban m manman m nan. Nou te jwenn yon manman nan lane 2011. Men malerezman, manman sa a, li te parèt an fas yon kandida kote ke pèp la te di li vle fè eksperyans avèk yon vagabon paske yo te pran twòp moun serye. E pèp la pa t vle pran manman sa a, menm lè te gen pwoblèm nan kesyon rezilta eleksyon. Men de tout manyè nou wè pèp la te pran lari pou reklame vòt li. Donk yo te di ke yo poko bezwen manman sa aparaman. Se pa manman sa yo bezwen. Yap pran vakabon an, yap kite manman yon lòt kote. Men pou lenstan, gon lòt manman ki kapab tounen. E la manman se byen Martine Moïse ki pral benefisye alò ki kapab benefisye de jenerozite pèp ayisyen an pou aksede a la prezidans. du peyi. Men kounya kisa k ka pase? Eske Martine Moise ki gen yon rèv pou kandida a la prezidans, m pap menm gade bò kote nèg opozisyon yo non. Men si nèg yo fè kowalisyon yo kapab fè pwa. Sa vle di yo fon kowalisyon yo voye yon grenn kandida. Men le fèt ke phtk vin yon pati politik ki sende Eske sa pral jwe an favè Martine Moise? Eske se pral Martine Moise ki pral inik kandida ki kapab benefisye de, m ta kapab di imaj oubyen banyè phtk pou mennen kanpay? Eske pa gen lòt nèg nan phtk ki gen lòt rèv? Menm lè yo pa ta vini sou phtk, men kapab genyen de gros tèt. Si pa egzanp Martine Moise kandida a la prezidans, paske n konnen nan peyi sa a, depi lwa prezidan moute nan tèt on nèg, pa gen anyen k pou fè l desann, e ke Michel Martelly ta kapab gen entansyon Pou li vini an 2022 qu'est-ce qui va se passer? Voir Michel Martelly et Martine Moïse en face? Bon! Kounya la m pa konnen paske eske vòt la pral divize? Eske pèp la li menm l ap kapote yon sèl kote? Sa se la grande question. Moi je veux parler de cette famille politique. ki semble etre sende apre la mort de Jovenel Moïse men juste avan paske e genyen de nèg nan phtk ki di w yo menm yo pa satisfè de fason Jovenel tap jere peyi a si nou vle m ka al chache e imaj yo oubyen son yo ba nou donk se pou vou dir ke menm o sen de sèt famiy politik sa pat ale trò byen men avèk sèt nouvèl ojodwi Ebyen nap tann men eske Martine Moise li pa fè balon dese a twò bonè? Eske le fèt ke l bay nouvèl la se juste pou kapab di pèp la ekoute mon mari a ete asasine e jounen jodi a se les oligarques du pays ki asasinen li mwen menm map kandida a la prezidans se pour dire ke kelkeswa moun ki pral kandida ebyen mwen m gentan pran devan se mwen pou n vote. E Martine Moise fè prèv de kouraj. E sa fè m konprann, anpil konpòteman Martine Moise afiche, li pase de kote sa n ta kapab rele la sansibilite feminin, men li prefere anbrase lespri eroik. Vwa w s on mèg trepase, epi ou gen kouraj pou leve Mari w, menm yon gout dlo pa tonbe nan je w? Se pa ke w pa emosyonèl non men ou gen anpil kouraj. Mwen je te felisite pour ça Martine Moise e o pwen ke nou tèlman wè Martine Moise son moun ki gen kouraj nan antèman an ou wè l tap fè ti souri kanmenm sa n'a pas dérangé les choses men nan funeray sa gen yon ti bagay ki kapab petèt a l'avenir Nou ka dekouvri sa, nou kab wè sa tou, le jou dè fineray, m panse ke, alò daprè enfòmasyon k ap sikile, se ke Jovenel Moïse, le cadavre du prezidan li pa t nan sèkèy la. Li te gentan antere, byen avan. Yo te gentan fè gwo seremoni mistik sou kò la. Donk, sèkèy la te pou kont li, sinon te gen yon mannken nan sèkèy la. Tèt chaje. Antouka, Martine Moïse a dit beaucoup de choses concernant la mort de son mari. Ben, m panse ke entèvyou sa a, otorite yo kapab tande li, FBI tou, gade tèks la, epi n a kapab genyen yon oryantasyon an plis pa rapò ak ankèt la paske on swèt ke ankèt sa a li menm li kapab abouti. Men m swete ke dan lè pwochen jou ke Martine Moïse adrese l dirèkteman ak pèp ayisyen an pou di, Ecoutez le peuple haïtien, votre Martine Moïse, la femme du président qui a été assassinée, humiliée, eh bien, elle envisage de se porter candidat à la prochaine présidentielle. Je réclamerai de votre part le vote de changement. Parce que mon mari était sur le point de changer la donne en Haïti, de changer ce qu'on appelle le théorème banal des oligarques. Mais aujourd'hui, moi, je reviens pour la suite de cette bataille. Merci beaucoup la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dire que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.